Li klè ke nenpòt moun ki li Labib, ou nenpòt moun ki se yon kwayan, konnen ke Dezyèm Vini de Jezikri a pa lwen. Ensidan tèt chaje atravè mond lan fè wè klè ke n ap viv nan fen tan an. Sa te pwofetize nan Bib la, e kounye a, tout bagay ap fèt. Se pa yon kesyon de si li pral retounen, men ki lè l ap retounen. Repons sa a, nenpòt moun ka petèt ba nou. L ap vini trè byento. Men. Jou a ak lè a, pèsòn pa konnen li. Menm zanj yo ki nan syèl la, men Papa a sèlman. Matye 24, vèsè 36 Labib ban nou yon deskripsyon de siy yo pou rezon sa a Nou dwe gade deyò a pou konnen ke fen an pa lwen. Selon Matye 24, vèsè 11 a 14, Jezi deklare, Gen anpil moun k ap parèt, y ap pran pòz pwofèt yo, y a twonpe anpil moun. Ap sitèlman gen mechanste sou latè, pifò moun Youn pap renmen lòt. Men, moun ki va kenbe fèm jouk sa kaba, se li ki va delivre. Fòk yo gentan mache bay bòn nouvèl peyi kote Bondye wa a, toupatou sou latè, pou tout moun ka tande mesaj la. Se lè sa a atò, La fin a va rive. Pratikman lè n gade atravè mond lan sèjousi, pifò nan siy avètisman sa yo deja manifeste. Kounyeya nou gen fo pwofèt toutotou nou k ap preche pwòp pawòl yo pandan y ap viv lavi ki totalman diferan de sa Jezikri te preche. Nou rankontre yo sou yon baz chak jou epi yo tòde pawòl Bondye a nan enterè egoyis yo. Yon lòt siy ki valide reyalite ki n nan tan lafen an, Se ke legliz vin refwadi. Nan jou sa yo, kwayan an pa gen okenn enterè ankò nan tande verite a ki se pawòl Bondye a. Pa gen pasyon pou travay Bondye a ak mache ak Bondye ankò. Se jou kote ke kwayan an va pran tan nan prezans Bondye pou yo devlope entimite avèk li. Tout moun ap chèche yon mwayen rapid e fasil pou antre nan wayòm Bondye a. Malerezman, gen moun ki menm panse ke la Segonn Veni de Jezi Kri a se yon doktrin akayik ki pa reyèl. Men m ap di ou zanmi m, Kris ap retounen. Selon Matye 24, vèsè 30, Jezi di, Lè sa a, n a wè siy nan syèl la k ap fè nou konnen moun Bondye voye nan lachè a, ak tou. Lè sa a, tout nasyon ki sou latè va pran kriye. Y a wè moun Bondye voye nan lachè a ap vini anwo nyaj yo nan syèl la avèk pouvwa nan mitan yon bann bèl bagay. Gwo klewon an va sonnen. L a voye zanj li yo nan kat kwen latè pou sanble tout moun Bondye te chwazi yo, depi yon bout nan syèl la jouk nan lòt bout la. Pran leson w sou pye fig frans lan. Kou l kòmanse boujonnen, kou l pouse fèy, Nou konnen sezon chalè a sou nou. Kris ap retounen trè byento. La kestyon, Èske w prè pou yon dezyèm retou de Jezi Kris? Sa a se yon gran kestyon ou dwe poze tèt ou. Paske, ale nan Paradi se pli gran objektif final yon kwayan. E li pa twò ta pou w prepare retou Kris la. Kounye a menm, se meyè moman pou w kòmanse. Si w pa kòmanse prepare kounye a, panse w ap prè lè Jezikri retounen? Filipyen premye vèsè 9 a 10 Apôtre Paul di Lè m ap lapriyè Bondye, mwen mande l pou nou gen plis renmen toujou, ak anpil konesans pou nou ka rive konprann tout bagay, pou nou ka toujou chwazi sa ki pi bon. Konsa, n a mennen yon lavi ki pwòp. Yo pap jwenn anyen pou repwoche nou lè Kris la va vini. Vwayaj sa a pa siprann ou? Ou dwe pran nòt de tan e de sezon konsènan lapawòl de Dye. Bib la trè ouvèt devan nou antanke kwayan. Pa ezite etidye de manyè apwopriye pou w konnen siy yo pou w ka siveye pou ke Dezyèm Vini de Jezikri a pa siprann ou. Nou dwe priye ak li Pawòl la pou n kapab disène lespri yo, pou yo pa twonpe nou ak fo ansèyman. Selon apotre Jan, ak 1 Jan 4, vèsè premye, li di, Mezanmi, nou pa bezwen kwè tout moun k ap di yo gen Lespri Bondye a, men, se pou n sonde yo pou n wè si lespri yo genyen an soti nan Bondye vre. paske gen yon bann fo pwofèt ki gaye toupatou sou latè. Apot Pòl di nan Women 8, vèsè 24, 25, Paske, Bondye delivre nou, men nou menm n ap tann toujou. Si nou wè sa n ap tann nan, nou pa nan tann ankò. Ki moun k ap rete tann sa li wè deja? Men, Si nap tann sa nou pa wè, nap tann li avèk pasyans. Yon lòt fason pou prepare la venue de Jésus, c'est de remplir avec espoir. Pandan ke nap konsève kè nou ak lespri nou pwòp. Nou dwe konsyan ke nou pa moun mond sa. Apot Pòl di nan Filipyen 3 vèsè 20 a 21. Men nou menm, nou se sitwayen peyi Wa ki nan syèl la. Se tann n ap tann delivrans nou, Jezikri, Senyè a, ki gen pou desann sot nan syèl la. Se li menm k ap pran pouvwa li genyen pou soumèt tout bagay anba men l lan. L ap chanje vye kò tou fèb nou yo. Pou l fè yo tounen tankou kò pa l la ki gen plen pouvwa a. Reyalite a se pa konbyen tan Jezi rete pou l vini, men, sa ki pi enpòtan an, se gen konfyans nan li pandan ke n ap fòtifye nou nan pawòl li. Labib di nan Ebre 9, vèsè 28, Konsa tou, Kris la ofri tèt li pou mouri yon sèl fwa pou wete peche anpil moun. Li gen pou l tounen yon dezyèm fwa, men lè sa a, se pa pou wete peche nou, se va pou delivre tout moun k ap tann li yo. Nou dwe viv chak jou kòmsi se te jou Senyè a. Apot Pòl di nan 2 Tesalonisyen 2 vèsè premye a 2. Ann konsidere lè Jezikri, Senyè nou an, va parèt pou l sanble nou ansanm bò kote li. Frè m yo, men sa m ap mande nou, Pa kite pèsonn twouble lespri nou fasil, ni fè nou pèdi tèt nou ak okenn mesaj ki swadizan soti nan Bondye, ni ak okenn bèl diskou, ni ak okenn lèt mwen ta swadizan ekri nou, pou yo fè nou kwè jou Senyè a rive deja. Viv chak jou kòmsi se te dènye jou a ap ede nou toujou rete prè. Labib di nan Ebre 10, vèsè 24, 25. Se pou nou youn veye sou lòt, pou youn ka ede lòt gen renmen nan kè l, pou youn ka ankouraje lòt nan fè sa ki byen. Pa pran egzanp sou moun ki pran abitid pa vin nan reyinyon nou yo. Okontrè, se pou youn ankouraje lòt fè sa, koulye a pi plis pase avan. paske nou wè jou Senyè a ap pwoche. Otanplis ke ou wè jou yo ap pwoche, wòl nou antanke kwayan se ankouraje youn lòt, paske nou bezwen chalè youn lòt pou n kapab chofe. Pou Bondye, nan ti tan sa a twò frèt, avèk pouvwa kolektif, n ap pote viktwa. Nou dwe kontinye fè travay Jezi te konfye nou an, selon Matye 28, vèsè 18 a 20. Jezi pwoche bò kote yo, li di yo konsa, Mwen resevwa tout pouvwa nan syèl la ak sou tè a. Ale fè disip pou mwen nan tout nasyon. Batize yo nan non Papa a, Pitit la, ak Sentespri a. Montre yo pou yo obsève tout sa mwen te ban nou lòd fè. Sonje sa byen, mwen la avèk nou toulèjou jouk sa kaba. Sa a se grann konmisyon an ke Jezi konfye nou menm ki se disip li yo. Ale fè disip pou li nan tout nasyon, epi batize yo nan non Papa a, Pitit la, ak Sentespri a. Pandan n ap fè sa, nou dwe sonje nan kè nou retou Kris la pa lwen. Mwen priye Senyè Jezi pou l jwenn nou diy pou n rankontre li. Selon Matye 24, vèsè 14, fòk yo gentan mache bay bòn nouvèl peyi kote Bondye wa a, toupatou sou latè, pou tout moun ka tande mesaj la. Se lè sa a atò lafen an va rive. Kòm nou kapab remake dè milyon de pèsòn kontinye ap mache nan tenèb e nou gen responsablite Pou nou mennen yo nan limyè. Pa gen meyè moman pou fè travay ministeryèl la. Kontinye preche levanjil la pou moun ka kontinye sove, pou wayòm Bondye a ka kontinye avanse pandan ke n ap tann twonpèt la sone. Pou n al viv ak Papa nou pou toujou. Eksplike mye nan Jan 14, vèsè premye a 4. Jezi di yo, Pa kite bagay sa yo toumante n. Mete konfyans nou nan Bondye, mete konfyans nou nan mwen tou. Lakay Papa a gen anpil kote pou moun rete. Mwen pral pare plas pou nou. Si se pat vre mwen pa ta di nou sa. Lè ma fin pare plas la pou nou, ma tounen vin chache nou. Konsa, kote ma ye a, se la na ye tou. Ou menm ki poko gen Jezi nan lavi ou, vin jwenn li. Ou menm ki deja ap mache avèk li, kontinye avanse.